Bonswa e nou kontan resevwa w jodi a. Bon alò m ap salye tout oditè, oditris, moun k ap gade nou sou entènèt la e televizyon an egalman e mèsi Kanpàn se nan kan pa w la m ye mèsi Val Kite piske val avèk kanpan la m tou pwofite salye moun senmichèl lè latalay. Tap tande w la sou radyo salem. Radyo salem se sa donk map tou anonse w ke trè byento nèsp la map senmichèl deja byenvni mèsi e kanpan e ou konnen m pase bò lakay ou deja e map retounen nan laskawobas nan ba plato e nan wo plato Men piske m poko fè tout ba plato a nèt e genyen yon demand donk m ap tounen. E m ap vrèman remèsye tout moun Plato Santral piske n sot fè 3 jou nan plato a men patikilyèman Wo Plato, Ench avèk Tomond. Monchè se te ekstraòdinè akèy la nan seksyon kominal yo. M t al nan yon lokalite ki rele Mamou, dezyèm seksyon kominal Ench. Se te yon akèy eksepsyonèl. Ou konnen peyizan. Wè. O, mwen seksyon konsa lakay mwen. Nan mwen poul. E mwen wala. Donk, se te, ou konnen peyizan yo konnen resevwa moun. Donk, vwèman se te yon akèy eksepsyonèl ke m te jwenn nan men peyizan yo nan e Wo Plato a. Donk, se yon nouvèl pasyon ke mwen devlope. E mache nan peyi a, pale avèk moun yo, e eseye konprann. travay sou yon lide ke nou kapab konstwi yon Ayiti a la dimansyon de sa glorieuse histoire e fòm di w ke se yon pawòl kap fè chemen l e gen anpil moun ki anbake men vreman anpil mèsi anpil anpil anpil mèsi pou moun depatman sant. Très bien. Maintenant, souci kap kontre votre expérience de pouvoir et est-ce que ou konsidere jodi an kòm yon grande déception paske pandan ou sou pouvwa a prezidan repiblik lan yo asasinen l? Bon, an tou ka, e mwen m konnen mwen se yon, mwen, mwen fè statistik, mwen etidye statistik, donk mwen fè anpil pwobabilite, dotan ke m ansenye pwobabilite e nan inivèsite o Zetazini. Donk, alò sa mwen rele l yon evènman ki rare. Lè yon evènman osi rare konsa, donk kapasite pou, menm si w pèspikas nan politik, men kapasite pou prevwa evènman sa menm pou w antre l nan yon ekwasyon li ekstrèmman difisil. Donk ki vin fè ke mwen menm mwen pa t janm panse Ke yo te ka touye yon prezidan nan peyi a, voir se pandan ke mwen menm mwen te premye minis an fonksyon ke prezidan an mouri. Donk sa vle di ke se yon desepsyon, se yon sipriz total. Se sa k fè ou pral wè ke mwen pral gen konpòteman sa. Alò, w ap remake ke malgre se yon evènman jan m di a, ki ekstrèmman rare nan istwa peyi a. Dayè, nan 100 dènye lane la yo, ki sot pase la, nou pa genyen yon evènman konsa k pase. Donk, ou wè kapasite pou ta prevwa yon evènman konsa, e pwobabilite a ekstrèmman, prèske nul, zewo. Donk, men, e, ou ap wè tousuit ke evènman an fin fèt la. E se gras avèk lidèchip mwen ke anpil. moun anndan peyi a rekonèt, de moun ki vrèman gen de kapasite danaliz, m ta kapab di ki trè fen, nèspa? Enben w ap wè ke moun sa yo, yo rekonèt ke si se pa t lidèchip ke mwen te egzèse apre asasina nan nwit 6 pou rive 7 jiyè, enben nou t ap sonbre, peyi a t ap sonbre dan le kawo total. Donk mwen te fè tout sa m kapab pou m te evite sa. e men ou pral evidamman wè pa egzanp an jesyon de kriz politik lidè a dwe moutre ke an prensip psikolojikman li gen kontwòl tout sitiyasyon an donk wap wè touswit ke nou fin bare pa egzanp Kote mèsenè yo pral pase yo? Mwen di ke mwen fè yon nòt ki te nan laprès ki di ke tout est sous contrôle de la Police Nationale d'Haïti et des Forces Armées d'Haïti. E si se se tout est sous contrôle e fason ke m kanpe nan jou a e nan 2 lòt jou k ap vini yo ki fè ke Nou pa sonbre dan le kawo. Donk mwen, jan w konnen an, se son repetisyon nou, nou arete Kolonbyen yo, yon bon valè ladan yo, nou deplwaye tout efò, nou mete presyon sou polis nasyonal la, men patikilyèman sou direktè jeneral dalò, nou mete anpil presyon sou li, pou nou te kapab bay rezilta nou te bay. e nan maten an paske efektivman se te yon sipriz men lidè a li dwe montre ke li gen kapasite pou li jere sitiyasyon ki pase a. Pè Claude, e ou di se an statistik ou ta di kòm pwofesè w ap di bon sè un evidman rar. Wè. Men finalman aprè evidman rar sa pèmèt ke yon ansanm de refleksyon ke w fè. de refleksyon sètènman ki gen rapò avèk òganizasyon peyi a, e m ta ka menm di estrikti sekiritè peyi a. Nan konklizyon refleksyon an, m ta ka menm di sa, si w ta gen yon ipotèz pou w ta emèt, ki sa li ye apre tout refleksyon yo? Bon, menm sa m kapab di w, se le konsta ke m te toujou fè lè m te chèf CSPN, e ke m te rekòmande a plizyè repriz, e se ke estrikti de sekirite a li ekstrèman fèb. Lidèchip lapolis la dalò se te yon lidèchip ki te lèse a dezire, menm aj la je parle de du direktè jeneral ki se Léon Charles. Mwen pa t twouve ke Léon Charles te gen kontwòl twoup li e sètadi m fè m fè sa m fè part de sa ak Prezidan Jovenel Moïse plizyè fwa pou m di l E malgre ke efektivman Leon gen volonte, e m te wè l te gen volonte, men l pa t gen kontwòl twoup li. E m ap ba w yon egzanp klè, egzanp Matisan an. E mwen menm avèk Prezidan Jovenel Moïse te konn ap fè diskisyon sa a. Poukisa pa egzanp de gwoup bandi ap goumen, men gen bandi, gen bandi k ap kite zòn yo, Epi zòn nan vin yon no man's land. Poukisa lapolis pa pran zòn nan li menm? Sa vle di ke an nou di Vilaj de Dye yon bagay konsa bat avèk e. Gran Ravin. Gran Ravin. Gran Ravin oubyen anlè. Anlè a kote lòt bandi yo ye. Ti Bwa. Mentnan si w fè, si youn fè lòt kouri poukisa lapolis pa pran? Sa se de refleksyon ke m fè nan CSPN. O de paske ou vin gen yon no man's land. Mentnan kounye a si se yon no man's land sa vle di pa gen moun ki gen mèt li la donk lapolis pran l piske se nou ki genyen si w vle monopòl vyolans lejitim. Se nou ki ta dwe genyen l antouka. Se nou ki ta dwe genyen l. Mentnan lòt lòt bagay mwen pral fè avèk CSPN nan e m pral teste si w vle kapasite yo. Lè Matisan te nan sitiyasyon ou te konnen an mwen mande pou m al Matisan. E menm mande pou m al Matisan gen anpil moun ki pa t konprann totalman e se jèst pa egzanp. E mande m al Matisan mwen konnen pou m al Matisan lapolis la pral deplwaye sa vle di ke pral gen yon mobilizasyon de lapolis pou premye minis lan pase Matisan. Mwen efektiveman al Matisan m tounen. Apre sa mwen di. Mwen son premye minis mal matisan male mtounen aloske sitwayen lanmda lèm fin soti matisan yo paka pase donk ondirè ke an ayiti se son pratik ke mta kapab di tout dispozisyon pran pou chèf yo sa vle di ke ou gon la polis ki se t'youn polis de chèf men pa yon polis pou le sitwayen lanmda sa kap travèse matisan Fontamara chak jou yo. Donk sa vle di ke mwen menm tout o mwen m te tire leson sa e m te fè pa de sa ak prezidan. M di prezidan ekoute, 1 m al Matisan pou plizyè rezon pou m wè ki tout dispozisyon nèg yo ap pran pou yo pèmèt ke mwen menm m ale. Men dezyèmman pou m gade tou ki valè e manti moun yo ap ou gen dwa lè w se yon chèf CSPN ou pa janm desann atè. Alò mwen menm mwen te vle kòmsi m te kapab tou gen moun ki di non ou pa t sipoze ale etc men Sinon m tap toujou rete nan primature a epi anndan CSPN nan nèg ap banm manti vrèman son espas de mansonj sètadi ke son yon lye kote ke le premye minis si l son premye minis ki rete anlè nèt donk yap di w tout bagay pa gen pwoblèm matisan se tèl bagay. Men an reyalite gen pwoblèm paske lè m ap pase m wè genyen moun atè a toujou, machin chavire atè a toujou. Donk mwen menm m te vle wè sa avèk zye pa m, se ke efektivman mwen te wè. Sa vle di ke pou montre w ke sitiyasyon li te ekstrèmman difisil, mentnan sitou lè lè ensekirite a se yon ensekirite, ensekirite ki sou koup regle. Sa vle di ke ki gen de ramifikasyon politik. E a se moman, se te de moman, efektivman, moun yo t ap frape prezidan an seryezman e yo te itilize ensekirite a pou yo te ka fè de chantaj. Evidaman, genyen ladan yo tou ki te konnen ke prezidan an pral mouri, donk se destabilize l totalman. Donk fè l fokis sou de lòt bagay. Ou wè? Donk la, m panse ke mwen menm se yon total. yon total desepsyon avèk la direksyon de la polis nasyonal dalò, m te kapab di lidèchip la te vreman lèse a dezire. E la ankò m pa genyen pou mwen voye flè pou se lidèchip paske se sou lidèchip sa efektivman ke ou genyen yon prezidan ki asasine. Donk sètadi ke pou mwen menm lidèchip polis nasyonal la, avèk Léon Charles nan tèt li, se te yon lidèchip ki te vrèman pa t bon. Katastwofik. Katastwofik. Katastwofik. Men PM, ekoute, ou se ansyen chèf CSPN. Sa kesyon m ap poze la, donk, m pa yon teknisyen nan lapolis, men, pou avwa ete chèf de CSPN, ou reflechi avèk de espesyalis, gen de kesyon ou poze yo. ta gen yon deplwaman an pèmanans, m ta kab di nan zòn sa yo ki pou pèmèt ke yo pran zòn yo. Non, ditou pa, ditou pa. La mwen menm mwen dakò avèk kestyon an e m sipoze repons lan nan kestyon an. E efektivman, ou gen yon lapolis ki an peti, an peti nonb. Sètadi ke ou gen 27 mil 750, nèspa? Fò nou korije m, se pa sa. Wi, non men tanzantan l ap, l ap desann. Nenpòt jan n mete l, menm si n ta bliye l, paske yo pran pi fò. Gen yon gwo kantite yo pran. Yo pran, yo pran. Pi fò men yo pran yon bon ti bagay ladan l. Donk, Repiblik Dominikèn vle pran yon valè la. N ap vin sou sa toutalè. Men, 250 kilomèt kare, wi. Donk, Ou gen mwens ke 10.000 moun, e m te kapab di de fason aktif, nèspa, nan polis sa. E mwens ke 10.000 moun. E kantite a se te 15.000, 16.000. Men lò konsidere de moun ki pa la ankò. Sa ki detache, sa ki pati. Evidamman, dok ou gen mwens ke 10.000 moun pou on superfisi de environ 28.000 kilomèt kare. Donk, ki se egalman gen anpil ramifikasyon politik, de politisyen, de òm dafè, ki m ta kapab di gen gang pa yo, ki gen gang pa yo, e se sa k fè mwen m te toujou òganize de CSPN elaji avèk de moun anndan sektè prive a pou ede nou konprann, pou ede nou travay sou fenomèn nan. Paske gen anpil nan yo konsyan e m te kapab di de fenomèn ensekirite a. E pandan pa bliye ke youn nan rezon ki fè Jouthe ale se ankò kesyon ensekirite a oubyen l demisyone pou konvnans pèsonèl men nou konnen ke. Il a ete kontren a la demisyon. Bon sa je ne sais pas paske mwen menm mwen konnen li di se pou konvnans pèsonèl donk m pran sa men efektivman se sou li fenomèn vilaj de Dye a avèk dè polisye ki asasine nan jan nou te konnen an, sètadi ke se yon pwoblèm ki ekstrèmman konplèks e fenomèn ensekirite a se pou nou touche l, pou nou touche l nan peyi Dayiti. Mentan, an nou retounen nan kesyon paske ou tap esplike ke apre lasasina de Prezidan Jovenel Moïse, pou m fè suit a kesyon m nan, jodi an anpil moun remake ke vou pòte Bon ekoute mwen kwè ke premye moun ki vrèman vle kategori de moun ki vle jistis pou prezidan Jovenel Moïse se fanmi li donk premye dam nan pitit gason li pitit gason li yo pitit fi l etc donk yo gen yon plas e de premye ran pou mwen menm nan sa ki gen a wè ak demann de jistis pa bliye ke premye dam nan li pote plent fòmèlman kont Ariel Henry, ki li menm se youn nan sispè enpòtan nan asasina Prezidan Jovenel Moïse. Fò nou pa bliye sa. E pou moun ki gen tandans a bliye ke la premyè dam, oubyen lansyèn premyè dam, li pote plent pou yon premye minis ki ki la, ki an fonksyon. Sa se pa, se pa yon mens a faire, hein. Donk, wi, se pou mwen menm, kestyon demand de jistis pou Prezidan Jovenel Moïse la enpòtan, Paske Prezidan Jovenel Moïse te plase tout konfyans mwen, konfyans li nan mwen, e mwen menm mwen te ba l tout lwayote mwen. E, e, anplis de sa, e, se yon responsabilite pou mwen menm, alafwa sitwayèn e politik, paske ou pa ka asasinen yon prezidan konsa. E, e mwen menm mwen, m ap dènye moun ki rete, menm si tout moun ta dekouraje, m ap mande jis se m. E, e, e mwen menm mwen trè optimist. ke nap jwenn jistis pou prezidan Jovenel Moïse paske sa ki evidan jodi a se ke asasen yo yo la la jistis amerikèn genyen yo kenbe genyen k pale genyen kap pale e mwen panse ke arestasyon de John Joël Joseph se yon gwo kou mwen panse ke arestasyon oubyen de lòt moun enpòtan e mwen menm pa egzanp te gon òm dafè ki tap travèse la Turquie ke m te fè arete se Samir Handal e efektivman gouvèneman sa a gen anpil konplisite pou yo pa fè pou yo pa kite Samir Handal vini oubyen pou yo libere l paske tout dokiman ke la Turquie voye mande gouvèneman sa a, yo pa voye yo ale, oubyen sa yo voye ale a, se de bagay pou yo pèmèt, se kòm si gon kòd nan dokiman an pou yo pèmèt ke yo libere Samy Randal. Pa paske mwen gen yon pwoblèm avèk Samy Randal, paske m pa konnen li, men tou senpleman se youn nan moun ki endekse nan rapò dcpj a. Donk sa yo pou mwen menm yo ekstrèmman enpòtan. Men nou kapab konstate egalman, e sa nou repete l plizyè fwa, nou kapab konstate egalman, ke pa gen oken efò kap fèt pou prezidan Jovenel Moïse jwenn jistis. On dirè ki a an gouvèneman la, sa ki denominatè komen e gouvèneman ki la a, se ke moun yo antann yo sou asasina a. Donk, si genyen on denominatè komen dan se gouvèneman, on dirè dè konplotist, nèspa, dè asasen, e ki yo antann yo. Wè yo antann yo ke yo sou lanmò Jovenel Moïse la. Pa egzanp, li etonan, li etonan pou youn nan pati Prezidan Jovenel Moïse, oubyen pati Prezidan Jovenel Moïse ta ale sou li a, ki se phtk, yo konpòte yo konsa. yo konpòte yo konsa nan lanmò a. Alò, pandan w nan phtk, ban m pwofite poze w kesyon sa a. Mentnan, piske se phtk ki bay Prezidan Jovenel Moise, mentnan, mentor li, e gen moun ki rele l parenn, mwa je se pa, e se te Michel Martelly, moun ki mennen l nan phtk, mete l Prezidan jodi an. E ki relasyon w ak Prezidan Michel Martelly? E anfèt, gon yon ansanb de moun k ap kesyone kòmsi ta gon clash, gon fòm de haine, de phtk kont ou oubyen ou menm kont phtk? Kote pwoblèm nan ye e ki relasyon avèk Prezidan Michel Martelly? Bon, dabò, mwen se sèl e m te kapab di oubyen prèske sèl e premye minis oubyen minis afè etranjè e premye minis ki se pa t Pelerin ki te chwazi m, se pa t Martelly ki te chwazi m bay Jovenel Moïse e mwen se sèl premye minis tou ki pa janm Al kay Martelly, a veut dire que ki pa al ka Martelly pou m jwenn bòn gras li. Mwen te premye minis tou senpleman pou travay m ta fè nan gouvèneman an. E prezidan Jovenel Moïse, m se yon moun li te renmen. E m pa konnen kote hèn sa a soti, men m kapab di w depi m nan gouvèneman an kont Jovenel la, depi mwen premye minis, mwen konnen ke les dirigeants du phtk e men patikilyèman si w vle moun ki nan pi pi wo nivo yo, yo pa t janm te apresye m. Yo pa t apresye m paske evidaman mwen menm bò kot Prezidan Jovenel Moïse mwen te reprezante yon lòt ide, yon lòt altènatif. Donk e mwen sonje Prezidan Jovenel Moïse envite m nan yon reyinyon ki te genyen efektivman Michel Martelly, se te yon zoom e avèk yon lòt moun ke m pa bezwen site non la a. E se te nou 4 ki te nan reyinyon, men lè map parèt, Prezidan Jovenel Moïse di, e ekoute, se pa le Minis dè Zafè Etranjè ki yè la, se mon pti frè. E se konsa l te prezante m, e apre sa misye pral di m, mon chè m konnen nèg yo pa renmen w, gon jan pou mwen prezante w pou yo aksepte w. Donk, donk, efektivman, e, epi la a m patisipe nan reyinyon an. Men mwen m pa gen okenn hèn e kontr e Michel Martelly, e an swa se te n ansyen Prezidan de la Repiblik, Se li menm ki te chwazi Prezidan Jovenel Moïse etc. Donk m pa gen okenn èn. Evidaman mwen menm lè Prezidan an vin mouri m ap kòmanse konprann yon seri de bagay. Touswit Prezidan an fin mouri epi se phtk men Line Balthazar ki di yo pa pral nan eleksyon avèk Claude Joseph. Yo pa pral nan eleksyon avèk Claude Joseph. Poukisa? Paske 1 mwen menm si m te òganize eleksyon. Li pa t ap yon eleksyon pou yon ti gwoup moun te pran, fè dap piyanp sou li. Li t ap yon eleksyon kote moun ki genyen an genyen. E pa t ap genyen kesyon Leta ki ta pral itilize, m ta kapab di lajan Leta pou yon gwoup moun fè eleksyon kont yon lòt gwoup moun. Donk, mwen menm, nan sans sa a, yon premye minis Ke yo pa gen kontwòl son premye minis pou yo konbat. Ou pa janm pale avèk prezidan Michel Martelly aprè lanmò Jovenel Moïse ke nou ta echanje l ta rele w di w PM Claude donk vwala prezidan an asasinen donk pa gen konvèsasyon antre ou a Michel Martelly Ekoute mwen menm se sa otou de asasina non Bon evidaman w ap remake ke apre asasina lè dirijan de se pati politik yo te chwazi nèspa fè silans yo te chwazi fè silans E non sèlman yo fè silans, yo te vle menm kontrèn moun a fè silans. E dotan ke nenpòt moun ki pale pou jistis pou Prezidan Jovenel Moïse, li vin yon enmi. E se sa m vrèman pa konprann. Yon pati politik se yo ki te voye Prezidan Jovenel Moïse. E nenpòt moun k ap mande jistis pou Prezidan Jovenel Moïse, li gen tan enmi nimewo 1 w. Donk sa se yon pwoblèm. E la a mwen menm m ap pèmèt pou m felisite kèk manm phtk m rankontre nan tout peyi a e pandan ke m ap fè toune sa yo ki yo menm fristre pa rapò avèk ekip dirijant phtk a pou fason menm ke yo jere kestyon lanmò Jovenel Moïse donk mwen rankontre avèk yo mwen pale avèk yo yo fristre de dirijan yo yo estime ke yo pa t sipoze trete prezidan Jovenel Moïse konsa E mwen kwè e tout moun dakò ke non, pati politik sa a pa t dwe trete kesyon lanmò a. En, yo absan nan antèman an. Yo absan, totalman absan. Wi, men sa se yon kran. Èske yo te ka vini? Kòman? Èske yo te ka vini? Bon, enben, paske nan epòk antèman an, potko gen yon kesyon parenn ki t ap pale. Ou rezon konprann? Eske se yon kilpabilite, yon kesyon konsyans etc. Men pat genyen kesyon sa a ki tap pale. Donk e m te twouve ke se te vreman biza ke pati a ou byen wo dirijan nan pati a, ni Lime Balthazar, ni Michel Martelly yo pat prezan. Se te se te grav. Men dotan ke mwen te remake egalman ke Lime Balthazar te vin gen yon manda dèyè l pou m ta kapab di enplikasyon prezime l li menm tou nan asasina Prezidan Jovenel Moïse e koyensidans sa yo pral fè m konprann se pa t san rezon ke Lidne Baltasar te di yo pa ta pral nan eleksyon avè m paske nan. Men yo leve manda a. Paske yo kwè li siyen akò an depi w nan akò a tout manda tonbe. Bon e se Akò 11 septanm lan. Sèt an gouvèneman mwen di w ki konpoze an jeneral gen de moun ki pa ladan l pa egzanp gen de moun m pa ka pale de asasina men anp gen moun ki siyen akò a ki se de veritab moun ki gen konplisite ou byen prezime nan lamò Jovenel Moïse pa egzanp tout lè tout lè Line Baltasar gen manda dèyèl Ariel Henry ap chita avèk li Ariel Henry rele pa egzanp komisè gouvèneman oubyen minis jistis la pou li kesyone yo sou kesyon manda kont René Balthazar donk sètadi ke se yon gwo konplo e e se pa se pa se pa yon jwèt kesyon sa ye men men to ou ta sa ki rive se ke bon moun sa yo pral konstitye efektivman fè mete tout sa yo genyen deyò pou de moun pa janm nan pozisyon Nèspa pou yo kapab eseye fè jistis la mache. Men e lavwa e vwa pèp la e se vwa Bondye. Donk se pa yo menm ki gen pou yo deside. Menm si wap wè jodi a genyen anpil ti manèv kap fèt pou pa fè eleksyon. Ariel Henry mete yon gwoup mande ki gwoup la di ke Ariel Henry la pou 7 fevriye 2024 men Se 7 fevrier 2024 la, yo poko konnen non, yo poko konnen non, petèt li ka la pou pi lontan. Donk se grav. Se bon, an tou ka m ap gade videyo an, men sa fè m ri kanmenm, paske di manda m sa fini, e menm la ankò, sa pral depan. Men yo tou di tou, alò menm moun nan di ke moun ki te konn bloke peyi an, yo anndan kounye an. Wi, wi, wi, se vre. Sa vle di, peyi pa ka bloke, se yon moun fristre vin jwenn yo. Wi, wi, se vre. Alò gen yon verite nan sa, nan sa ke yo di a. Ariel Henry rive, e m ta kapab di satisfè, oligark ki yo menm ta gen pou wè nan lanmò Jovenel Moïse. Li satisfè lè politisyen tradisyonèl ki yo menm tou, menm si yo pa patisipe men bon debara, wè avèk Prezidan Jovenel Moïse. Donk Ariel Henry arive, m ta kapab di, gen tout yon dispozisyon, dispozitif ke l mete an plas pou pwoteje aryere li. Se pa san rezon ki fè menm gwoup ki an fas Ariel Henry ki ap poze pwoblèm dakò oubyen pou yo chita, kesyon Jovenel Moïse la pa yon priyorite pou yo. E la m ap pale de yon premye minis ki definitivman se youn nan sispè. Dapwè rapò dcpj a, dapwè lè rapò de rnddh etc. Donk se youn nan sispè nan lanmò prezidan Jovenel Moïse. Se de moun sa a map pale la. Donk se kòm si men mwen menm sa m kapab di w, mwen konnen bagay yo fèt de wo e de ba. Donk asasen yo, yo gen tan pa yo e moun kap chache jistis yo ap gen tan pa yo. Alò Doktè Claude Joseph, m santi nan vwa w e m pa konnen si se kalm ou kalm men m santi an menm tan E gon fòm de, mwen pa konn si sa m panse an se sa, oubyen banm kesyone l, èske kantite moun ki t ap di Premye Minis Claude Joseph fè fot, li fè erè grav lefètke l remèt pouvwa a bay Ariel Henry, èske w gen de regrè paske w remèt pouvwa a bay Ariel Henry e w santi w ta pran pouvwa w, ou kenbe l nan men w? Foti pataje avè n. Ede n konprann. Monchè, ban m ede w konprann. Mwen panse gen yon ansanm de moun ki te vle m kenbe pouvwa pou ti enterè pèsonèl yo. Pou enterè mesken yo men pa pou peyi a. Mwen pa t ap alèz nan yon konfli de pouvoir avèk Ariel Henry pou plizyè rezon. Lwayote m avèk Prezidan Jovenel Moïse. Ariel Henry, sete la dènyè volonte de Prezidan Moïse. Ke se te dènye volonte prezidan Moïse paske eske kesyon m pral poze kounye a la eske misye pat gen yon arete ki te nan non li evidaman donk se te dènye volonte prezidan Jovenel Moïse e a se moman pa bliye m pat konnen petèt lapolis sèten dirijan nan polis la te ka konnen ke Ariel e te pale avèk Badio mwen m pat konnen sa m pat konnen enplikasyon prezime, nèspa, Ariel Henry nan lanmò Jovenel Moïse. Jodi a, san enfòmasyon sa yo, sa yo rele, tout chose etant egal par ailleurs, san enfòmasyon sa yo, m ap re-remèt Ariel Henry pouvwa ankò. E m pa gen oken regrè, kòm yon jèn gason de 44 ans, ki genyen foug li tout enèji li mwen panse ke sa se pati remiz sè a dir ke pouvwa pou genyen l se batay pou batay se se avèk evidaman anpil etik nèspa mwen panse ke mwen evite se te yon sans dabnegasyon yon espri dabnegasyon mwen evite a peyi a yon lòt kriz politik lè mwen remèt Ariel Henry pouvwa a. Paske mwen panse ke se te meyè chwa. Mwen pa regrèt anyen ditou, ditou, ditou. Mwen sèlman regrèt ke mwen te konnen ke gen moun ki te konnen ke Ariel Henry se youn nan prezime asasen Jovenel Moïse. Mwen menm se dènye moun ki konn sa. M pa janm konn sa. Mwen toujou ap repwoche yon nèg tankou Léon Charles. M di m sèten, e enfòmasyon ki dispoze jwenn mwen ke Léon te kòmanse gen de bòn pist ke Ariel se youn nan moun ki pale avèk Badio. Men mwen m pat konn sa. Chak fwa m gen chans pale avèk Léon jiska jodi a, mwen di misye mwen repwoche w sa. Paske ou te konnen ke misye pale avèk Badio, ou te konnen ke evidamman jou swa a, tout kisa ki pase, sa vle di 6, 7 jiyè, kote Ariel Henry te ye, kiyès ki te wè l etsetera, nou te konn bagay sa yo, nou pa t janm di m mwen menm. Donk nou kite m dan le dan le nwa, sa vle di ke gen de bagay ke m pa t konnen. Eske l pa t konn osi ta tankou ou menm tou li menm? Kouman? Eske l pa t li menm tou nan menm nan menm sa w twouve w la, sètadi li pa t gen enfòmasyon yo a tan oubyen li te genyen yo, li pa t gen lasètitid ke PM Ariel Henry te ta enplike nan bagay la. Mwen panse, mwen panse ke efektivman m pa kapab lage de bagay sou li. Li te gen dwa te genyen yo osi ta. E wè, e donk men pa egzanp tantativ ke lapolis nasyonal pral fè lè sa. Bon evidaman m pa t premye minis ankò. Men tantativ ke lapolis pral fè pa egzanp pou yo arete Badio lakay premye minis lan, gen anpil nèg nan lapolis la ki konnen l e yo fwite l tou. Yo fwite l o pwen ke premye minis lan vin konnen l fè Badio pa fè rankont lan jou sa a. Ata, ata, ata, non, non, non, repran, repran. Se, se, se ton koze serye? Badio te kay premye minis Ariel Henry e la polis ta pral arete l e ke Donk se vre ou konfime enfomasyon sa? Non se konfime, se konfime pwiske la m ap pale se yon òm deta e se pa yon sitwayen lanmda. Se konfime ke la polis Ta pral arete Badio lakay premye minis lan men. John Joel Joseph pat la jou sa non? Non John Joel Joseph pat la se te Badio se yon enyèm rankont. Pandan l te pandan l premye minis lan oubyen avan l pran fonksyon? Non pandan l premye minis lan. Dotan ke pandan l premye minis lan. Pandan y ap chèche Badio? Evidaman pandan Badio gen manda damne kont li evidaman. Donk donk e sesi pou m di nou kisa se pou m di nou ke kesyon pètinant oubyen enfòmasyon ki te ka trè itil epi gon pwoblèm lidèchip e ou te mete an kesyon ou pa mete an kesyon volonte l men w mete an kesyon lidèchip li men sa k te pase ki fè w aksepte nome l nan OEA bon èske se te sou presyon ou volontèman non alò mwen menm m pran se pa bliye ke se m pa t premye minis Se te di l, alò m ap di w di l sa depi kilè l te ye. Di l sa se alafwa avèk prezidan Jovenel Moïse e answit avèk Ariel. E lè Ariel mande Léon pou l demisyone e Léon di l ke men sa Jovenel Moïse te di l, Epi Ariel Henry di ebyen nome misye nan OEA, retounen misye nan OEA. Pa bliye ke misye pa nome nan OEA. Tout lè misye nan polis la, lapolis la, kòm direktè, li pa janm touche kòm direktè. Li toujou anbasadè nan OEA. Paske li gen... Se yon fòm de detachman ou? Wi, se yon fòm de detachman. Li gen toujou pou l retounen nan OEA. Moun ki di ke misye nome nan OEA yo, yo pa gen bòn enfòmasyon. Se retounen. Dayè... Mwen te mete nan OEA yon charje dafè, yon reprezantan adjwen, paske se Léon ki te toujou nan OEA, menm si li te nan lapolis la. Donk mentnan lè li vin jwenn dil la avèk Premye Minis Ariel Henry, Premye Minis Ariel Henry mande pou Léon retounen. Donk se yon dil ki jwenn avèk Ariel Henry. Paske Ariel Henry pral vin genyen. Privert c'est un candidat à la présidence, Michel Martelly est un candidat à la présidence et potentiellement en conflit pour cette séparation de pouvoir parce que Ariel Henry lui-même il est pris entre ses feux, c'est-à-dire ou gen Privert yon bò, ou gen Michel Martelly yon bò, et ki confortable, et tout moun sa se de moun ki très confortable avec la mort Jovenel Moïse et peut-être parce que E chak panse si se te Jovenel Moïse ki te òganize eleksyon, se pa yo ki t ap la. Ou konprann? Donk, se pou m di w ke Léon pral retounen nan OEA sou lòd premye minis lan, ki li menm se yon bon debara petèt pou Léon, paske Léon se pa t lòm ideyal. E mwen kwè tou ke lè m fin asiste avèk premye minis lan, ki te desann nan Simo a e anba lavil la, e anba nan Dèlma, e debarase de Leon se te se ton bon chwa egalman, paske lè premye minis ariv nan Simo, Leon san solda, Leon è sèl dan lapolis, e di kou wè Leon kap desann, le chèf de lapolis kap desann a pye avèk kèlke zanmi avèl. Donc c'etait une bonne décision de de demander à Léon de démissionner pour moi même wè donc fòk ou fòk nou yon ti jan Fòk ou lucide en tout cas hein Epi la fayi a sa misyon Fòk ou lucide fòk ou très objectif c'est à dire que Léon ne pou Léon pat kapab ankò Léon pa kapab il n'a pas de leadership ou du moins qu'il est boycotté dans la police e m pa wè kisa Léon te ka kontinye fè nan la police sa. Men sak fèl kapab nan OEA depi lèl nan OEA sa sak pase Se paske se diplomasi sak fèl kapab nan OEA paske pou li rive nan la polis gen problème leadership se vre ke petèt ke li te gen dwa boykote kelke pa men sak sak enplante l nan OEA pandan tout ane sa yo donk sa l regle kòm ou te minis afè etranjè a. Leon Leon e kontrèman a sa moun ta ka panse se te bon diplomat e se kèlken ki è trè fen se yon politik misye se yon politik Et son bon diplomate. Et il entretient de très bonnes relations avec les autres. et avec les ambassadeurs, avec... Pas bien que aura soit multilatéral, son petit mhm. espace, et, effectivement, euh, moi-même, l'un des ministres des Affaires étrangères, moi, j'ai entretenu de très bonnes relations avec Léon. maintenant, la police nationale, là, moi, pas quoi que c'était un choix, un bon choix, ouais. Men Leon se t on bon diplomat. Men PM, ekoute, kòman sa fè rive ke yon prezidan de la repiblik, a wi, mwen pale yon prezidan, e yo peze sou li, chèf de leta, e yo rive konplote, asasine l fasilman, bon, banm di ke asasina, planifikasyon asasina li fasil. e ke li pa gen ankenn si enfòmasyon ki di prezidan jou a deplase. Kòman ou konprann sa? Bon, premye bagay pou m poze tèt mwen, poukisa Leon pa t a lè, lè prezidan rele l? Se enpòtan. E m panse fò nou kesyone sa. E poukisa Leon pa t a lè? Poukisa Leon pa t rele, pa egzanp, menm si l pa ta ka rive li menm, poukisa li pa t rele komisarya k pi prè a. Mwen m pat gen chans pale ak prezidan an, pa bliye ke lè sa a, mwen te gentan renmèt flòt veyikil mwen e prezidan an pa t ap twouve mwen menm enpòtan pou l rele paske m pat genyen de kapasite anyen men li rele Leon, li rele de lòt moun, li rele Dimitri pa egzanp, li rele Dimitri. Donk, poukisa l pat rive? Mennan, sa pa vle di ke mwen di Leon sispèk, son sispè non, m pa di sa. Men, mwa menm je kestyonn sèt atitid, se konpòteman. E sèt an konpòteman menm a kestyone. Wè? E, e, e, sa pa vle di, ankò li gen dwa se yon pwoblèm de lidèchip. Se pa vle di ke, e, e, e, ke li yon, e, mwen menm mwen kwè ke, e, e, menm jan ak mwen menm. ki te premye minis, mwen kwè ke Léon gen anpil bagay pou l di ak lajistis. E poukisa? Paske se yon prezidan ki mouri. Se yon prezidan ki mouri. Yo twouve ke l se youn nan moun te rele. Ou rive trè ta. E Dimitri, pa egzanp. Ki te di CDEA se. M kwè direktè jeneral la pale avèk Dimitri, li di non, non, non, yo pa bezwen vini, donk se DEA, se. Alò, sa m ap di w la, se ke pa bliye ke mwen menm mwen jwenn sipò, mwen jwenn sipò Leon nan moman difisil sa yo. Leon, m kapab di, tou swit misye aprann ke prezidan an mouri, se mwen menm li vin bay ranfò. vini paske petèt pa donk sa vle di m jwenn sipò li tout maten ke mwen fè pa egzanp anndan lakay mwen avèk tout lè ministre Léonce chak fwa l ap deplase li di m l ap deplase e lè pa egzanp li rive nan de espas li pral pran de desizyon li rele mwen di misye bon ekoute ou se chèf lapolis se yon desizyon ou panse sa vle di ke mwen kwè ke misye te ban mwen tout tout sipò. e nan moman an dayè san sipò misye nou patap ka arive arete e misye se te kalm m twouve ke te kalm lapolis sa etc donk men e mwen menm mwen panse ke e fòk ke gen de bagay ki klè ki di e mwen mwen kòmanse ap kestyone de konpòteman e Paske tou senpleman m ap gade atitid rapò ki ap devlope avèk Ariel Henry pa egzanp. E lè m al nan OEA pa egzanp bagay sa fè ke fè ke mesye yo fache anpil. E atitid Léon pa t pou mwen twò kòrèk. Sètadi a? Non, se kòmkwa m al nan OEA, m vin al nan OEA pou m fè de nèg pèdi djòb yo. Ò m al nan OEA pou m al trete de bagay ki enpòtan sou kesyon jistis Prezidan Jovenel Moïse. Donk Léon pa ta sipoze gen pwoblèm ak sa. Si m al nan OEA m al trete kesyon jistis. Non, Léon a ete trè deranje. E se pa bliye ke se Prezidan Jovenel Moïse ki nonmen w. E dènye refleksyon pou fè, kite Melo ke Si se kesyon jistis kap regle kite mele w ke nèg yo yo yo e m ta kapab di raple w. Ou konprann? M ap konprann le konpòteman de lanbasadè ki se te lanbasadè de phtk e pou le bilateral donk se diferan men pou Leon se chèf polis prezidan Jovenel Moïse ke w te ye malgre w te gen anpil kontrent lè y ap nome w prezidan Jovenel Moïse fè ke ou vini ou retounen kanmenm e ou pa ka pran presyon sou baz ke Claude Joseph al nan OEA pou l al mande jistis oubyen pou l mande akonpayman òganizasyon hemisferik la nan kesyon jistis pou prezidan Jovenel Moïse. Donk, e konpòteman sa te desevwa m. E men m konprann, ou ka konprann tou, paske pa gen nèg ki bezwen pèdi djòb yo, fò gen anpil kouraj. La sa pa fò kesyone kalifikatif ke w te bay talè an, bon diplomat. Eske misye se paske misye, petèt misye. Pa konnen, misye gen dwa son stratèj, li gen de strateji pou l jere avèk dotre anbasadè, men bon diplomat, petèt ke. Antach mawon djòb pa fè ke nèg la pa bon diplomat pou sa. Non, non, lè w bon diplomat lan, lè yo di bon an pou nenpòt bagay. Bon moun, bon, bon diplomat, bon pwofesè, li vle di sa l vle di an piske se bon. Bon an pa vle di lòt bagay, se bon. Alò fò nou rekonèt merit, menm si n ap fè de kritik sou de moun, fò nou rekonèt merit yo, wè. E mwen kwè ke Leon, m ap di l kil èt un kil èt un bon diplomat. Bon, a tout sa l mande, li misye fen, misye tout sa tout sa l mande. Menm si sa ka rive ke l atache a yon pòs. Wi, wi, bon, ekoute, ekoute, donk se pa ou pa ka mande tout moun pou yo lwayal. Pa egzanp, eksperyans m ap fè e nan kesyon Prezidan Jovenel Moïse la, m pa fouti mande tout moun pou yo lwayal. Lwayal a une cause. E pa bliye, nan la diplomasi se kote ou jwenn anpil reyaksyonè dayè. Donk se pa kote ou ka jwenn de moun fasil, lwayal a yn koz. Wè, la je parle de lwayote a yn koz. Mwen menm mwen kwè ke Jovenel Moïse te gen yon koz. Li tap batay kontr la capture de l'Etat. Li tap batay kontr des oligarques. Mwen kwè ke Jovenel Moise gen yon koz ke m te anbrase, wè, men m pa mande pou tout moun efektivman genyen menm atitid sa a. E m ap felisite diplomat ke Jovenel Moise te nonmen yo, swa des ambassadeurs etc. Ki toujou lwayal avèk cette koz. Ki te mwen voye yon gwo kout chapo, menm si m konnen kout chapo sa ka koze l dè zannwi, men m pa kwè misye gen pwoblèm ak sa, pou yon nèg tankou Dorvillier pa egzanp. Doktè Dorvillier. Pou Dorvillier pa egzanp. Dorvillier. Lui il est attaché à la cause de la justice pou prezidan Jovenel Moïse. Il est l'un des rares, d'ailleurs, Fritz Dorvilliers, un intellectuel, intéressant, mais qui a, m te kapab di, yon kolòn vètebral. Misye gen kolòn vètebral, misye attaché à la cause de justice, malgre l nan yon djòb. Mwen menm, pa egzanp, si m te bezwen kenbe djòb mwen, m pa t ap janm pale de jistis pou prezidan Jovenel Moïse. Otomatikman. Tout sa map fè se kesyon jistis mwen konnen mwen komanse deplè a la primature larestasyon de sa Miranda al wè ou yo on fwa premye fwa m wè pou yo m fè nan de rezolisyon pou yo mete on kloz sou kesyon jistis pou prezidan Jovenel Moïse fè sekretè jeneral la di ke tout otan Jovenel Moïse pa jwenn jistis kesyon demokrasi an Ayiti a se on bagay ki trè m te kapab di farfelu donk. E sa yo se de bagay m konnen k pat janm deplè e o premye minis a la primati e dan son ansanm. Men ann gade Doktè Claude. Bon kounye an n fon ti analiz objektiv mentnan de on sitiyasyon presiz. Jovenel Moïse mouri rapid vit. ou asime e gen de moun ki di se ou ki touye prezidan Jovenel Moïse ou pa premye minis ankò yo di se Ariel Henry ki touye Jovenel Moïse answit yo vin di se Michel Martelly parenn bon ou menm sa w konprenn de sa nan nan fòn fòn diferans fòn fòn diferans e mwen menm te efektivman te genyen yon jounal ki te soti yon atik la e an plen kè de lè minis lan e mwen panse trè pwobableman e evènman yo pral vin montre m sa ke jounal la te genyen de enfòmasyon ki pat presiz donk yo pat kapab fè diferans ant yon premye minis an fonksyon e yon premye minis m ta kapab di dezinye Donk, ou pral wè sa avèk konkòdans dè atikl de New York Times e de Washington Post ki pral di ke Badio ba yo de garanti, Jaar pral di sa, Badio ba yo de garanti ke Premye Minis aktyèl la li gen kontak pa enkyete yo. E la m ap pale de des mercenaires. Donk. Yo bliye bay sa. Donk. Bon bay sa pandan sa. Menm mwen manke bliye li. M kwè Badio te di. Wè. Li garanti yo ke premye minis la ap jere tout bagay. Ap jere tout bagay. Premye minis la di l ap fè kèk apèl etc. Jisteman. E la a ou gen yon sitiyasyon ki klè. Ou gen yon sitiyasyon ke efektivman mèsenè yo k antre nan peyi a e trè pwobableman yo genyen de garanti Se lè kounya nou pral arete yo, genyen k pral pale, k pral di. E jounal la petèt pa ka fè diferans lan ant mwen menm ki an fonksyon e le premye minis dezinye. Men w ap wè ke yo pa janm pale de sa ankò. En, se jounal, m aktyèlman depi lò mwen nan jistis paske m te some yo. Dakò? E le noticias Caracol yo pa janm pale de sa ankò. Men lafè de e se yon amalgam lè yon moun di sa. Yo te pale de mwen men yo pale de se yon amalgam. Lafè de de du premye minis aktyèl e Ariel Henry se yon bagay ki trè presi, ki dokimante, byen dokimante. Se pa de etranje ki dokimante l. Se dcpj, la Direction Centrale de la Police Judiciaire, nan oun gwo rapò ke yo fè, ki moutre ke Premye Minis la li pale ak Badio omwen de fwa nan jou Prezidan an mouri a, nan moman an, e Badio te dan lèzanviwònman, anviwònman kote Prezidan an nan moman sa a. Sa sou bagay ki ekstrèmman presi. Lè moun ap fè amalgam sa yo, se de moun k ap tante. e m te kapab di ede Ariel Henry. Mentnan, se le jij denstriksyon menm, vwa l soti, ki di. Garry Orelien. Garry Orelien. Ya. Ki di ke Ariel Henry enplike jiskokou. Se pa lòt moun ki di l, se jij la. Pa gen kenn moun ki pote plent pou li pou yo arete misye pou l vin rakonte sa l konnen. Paske l te di l t ap arete Ariel, eksetera. Lòt aspè. Ou pa w kouran? Yo pa pote plent pou misye? M pa w kouran. Lòt aspè enpòtan, mèsi, lòt aspè enpòtan, se de zankèt ke CNN, New York Times fè, e la map pale de gwo jounal o Zetazini, si nou konn sa ki rele lafè Watergate o Zetazini, se moun sa yo. ki pral fòse 2 prezidan demisyone sa vle di ke moun sa yo pap fè nenpòt bagay, m pap pale w de yon jounal an liy etc non donk sa vle di ke se lenplikasyon prezime nèspa di PM Ariel Henry a byen dokimante se pa yon kesyon gen yon grenn jounal ki rete la ki di yon bagay yon fwa etc yo kanpe mwen menm efektivman yo kanpe paske mwen Apre m fin pase dizan deyò m la, menm figi moun ki rele Badio a m pa konnen, pa egzanp. Donk, sa vle di ke pa gen yon jan w ka fouye nan bagay sa a, efektivman jounal la pral gen fè erè, pou w ta ka wè Claude te pale avèk yon grenn moun ki te nan asasina a etsetera. Ou konprann? Donk, sa a li fondamantal. Donk, pou nou pa fè amalgam sa ankò. Mwen menm, e m panse ke fò mwen menm m vle etire fokis la sou kesyon Ariel, paske m panse ke Ariel trè pwovizwa. Li enpòtan pou nou etire fokis la, paske to ou ta, Ariel gen pou l reponn a kesyon lajistis. E to ou ta, kounye a, kòm premye minis ap fè obstriksyon a lajistis, li p ap ka toujou fè obstriksyon a lajistis. Donk, to ou ta, limyè ap blayi sou kesyon sa a. E toutotan mwen menm mwen la, m egziste, limyè ap blayi sou li. Kesyon jistis la pou prezidan Jovenel Moïse la, n ap konn ki sa k pase, n ap konn poukisa yo tiye prezidan an, n ap konnen kiyès ki benefisye de sa, etsetera, etsetera. Donk sa mwen panse ke. Èske w te konnen ke oubyen ou pa t janm panse ke Ariel Henry pa t twò tolere w, ekip li pa t twò tolere w? Est ce w te okouran oubyen w pa t okouran? E, non, mwen menm ekoute, e, e sa pa t enpòtan pou mwen. E m s on òm deta, m te premye minis, mwen minis afè etranjè, m te, m te chaje dafè. Donk m pa gen pou m ap chache konnen si on moun tolere m si w pa tolere m. M ap fè travay mwen. Èske w konprann? M ap fè travay mwen. Donk m pa bezwen, ekoute, mwen. Mwen pa bliye ke mwen pase an dousè an pouvwa avèk Ariel Henry pou evite de konfli, de pwoblèm, de kriz nan peyi a. Men sa vle di ke mwen, li pa t enpòtan pou mwen pou m te konnen. Men trè souvan le commun des mortels pale ke de yon ansanm de Ayisyen, ou jeneralman otorite an Ayiti ki pa janm aksepte ke gen yon mo pou yo itilize ki rele demisyon. E an fèt, ou menm, ou kite Ariel Henry revoke w. Sa k pase ki fè ke w pa t demisyone e ou kite se revokasyon ki rive? Sa k pase? Non, non, non, non, non. Alò, e sa, sa moun dwe konprann, se ke mwen te gen yon misyon. E misyon pa m se te kesyon jistis pou Prezidan Jovenel Moïse. E mwen konnen. E ke mwen tap eklate nan gouvèneman an kanmenm. Paske mwen te yon anmèrdè. Yon moun ki ap twouble somèy de moun anndan peyi a. Donk, se te yon konplo ki genyen yon dimansyon transvèsal. Sa vle di ke se te yon demisyon fòse. Pa yon demisyon fòse non, se te oblije ya ekate m nan pouvwa. Paske mwen di w ke si m te bezwen rete m gen yon konpòteman ke m t ap genyen. Konpòteman m t ap genyen. Donk ou te mennen yo la menm? Di wi, se te yon konpòteman de silans. Ou konprann? E si m te bezwen djòb, si m se yon djòbis pa egzanp, e. M pa ta ka e Ariel mande m l ap ban m yon anbasad, mwen di misye koute je ne suis pas un jobiste. M se yon nèg ki kwè nan responsablite e responsablite m se jistis pou prezidan Jovenel Moïse. Nan gouvèneman pa nan gouvèneman se sa m ap fè. Epi misye di m ke koute donk sekirite m enpòtan pou li anpil ke m te di sa la deja se pa se pa de bagay ki de revizyon men e sa vle di ke m pa ta ta chanje yon djòb kontrèman avèk de nèg ki fin minis afè etranjè, ki al anbasadè etc. Ki se de dyobis. Mwen menm mwen pa yon dyobis. E mwen pa kwè nan yon kesyon dyob. Mwen gen de valè ke mwen menm mwen epouze. Ou wè. Ki se yo menm m panse ki ap fè chemen ak mwen. Premye minis Claude, ekoute, m pa di ke peyi a konstate, bon antouka, jeneralman an Ayiti, e petèt sa kapab nan lòt peyi tou, On moun ki sfin premye minis, li rantre lakay li trankilman, ou tande l rarman. Men di, jeneralman, e petèt ou menm se yonn nan moun ki fè pati leksepsyon yo. Men on moun tou ki te yon senp minis, li rantre trankilman. Men, gen tout on vire won. Gen tout on toune, e sou ta vle di yo dè toune konstan ke w ap fè atravè le peyi. W ap bay konferans, petèt sa se pa de pratik m ta kab di e kòman m ta kab di a la. Donk gen anpil lòt premye minis ki fè l nan peyi. Kesyon petèt pou eksplike a inivèsite, a de jèn eksperyans yo. Mentnan, èske toune pa w la se pou eksplike a de jèn eksperyans pa w? paske sa kapab pèmèt ke yo mye konprann sa k leta peyi a pou eksperyans ou eske tankou jan anpil moun panse l se pou ta vin siksesè di prezidan Jovenel Moïse ou di mwens se nan konba politik nan lit politik pou wè kòman objektif ou gen la pou prezidan Jovenel jwenn jistis la wap travay pou pran pouvwa a e m di ou menm ak tout ekip ou pou jisteman jistis sa li vin s on revandikasyon efektiv. Bon ekoute, mwen menm mwen fonksyone bò kot prezidan Jovenel Moïse. Misye se yon nèg ki gen anpil anpil kouraj. Dayè mwen kwè ke misye kontamine m. Se yon nèg ki te deja trè trè pwoaktif, trè dinamik, m te deja konsa deja. Men lè m vin jwenn prezidan Jovenel Moise, monchè misye son pasyone, c'est un c'est vraiment un passionné du pays, mwen panse ke misye vin kontamine m avèk kouraj li. E se sa k fè m malgre presyon, se pa paske m pa gen de presyon sou lavi m, m gen anpil presyon, gen anpil anpil anpil presyon. se mwen reziyen m. Mache nan peyi a, eksplike jèn yo li enpòtan pou yo angaje yo. Enpòtan pou yo angaje yo nan politik, enpòtan pou yo angaje yo nan Leta. Yo kapab fè yon diferans, menm si eritaj yo ekstrèmman lou. Eritaj e pou dirijan nan peyi sa a li ekstrèmman lou. E mwen wè yo pandan ti kras tan M pase kòm premye ministre ad interim. Eritaj yo, yo lou anpil pou chanje de bagay. Men se di de jèn, ekoute, mwen menm, mwen eseye. E yon sèl fason pou pa janm fè erè, e se sa m ap di jèn yo an nan tout peyi a, sèl fason pou pa janm fè erè, se eseye. Se pa eseye. Depi ou pa eseye ou pap fè erè. Men depi ou eseye ou al nan leta a ou ap satisfè ou ap gen ensatisfaksyon etc. Men kounye a genyen 2 chwa yon moun kapab fè. Ou kapab chwazi pa janm eseye men rete ap pale moun ki eseye mal. Di a misye al nan leta, misye al fè de bagay men misye echwe la etc. E oubyen. ou fè yon chwa wal eseye petèt pou fè yon ti diferans mwen menm m kwè ke m fè sa nan ministè afè etranjè a yon diferans e se pa san rezon pou la premyè fwa gen moun ki viv yon reyalite konsa yon minis kap soti nan yon ministè pou li ovasyone par le ministè ti kad yo ti pèsonèl la kad yo etc ah men gen pwoblèm jodi an gen pwoblèm kòman w konprann ke konkou ki te fèt yo nome yon ansanb de jèn ke yo gen konpetans ou pa ke yo pa gen konpetans enfin ke yo gen konpetans ou pa ke yo te soti nan konkou depi se Claude Joseph ki te mete yo yo rale yo vini yo raple yo e par exemple anbasad Washington gen 2 grenn moun yo sot yo sot raple la, ki se 2 fonksyonè, yo 2 sèlman, fonksyonè de ministè la. Mentnan, lè w ap aprann nouvèl sa yo, sa di w ki sa de diplomasi ayisyèn nan e kèl avni an? Ban mwen, ban mwen fokis sèlman sou David Celestin, e ki te patisipe nan yon konkou, ki te loreya, e m sonje jan konkou sa a te fèt. E te genyen dabò direktè direksyon yo ap chwazi 2 moun epi 2 moun sa a yo nan chak direksyon yo vin pa raple m konbyen epi yo pral oubyen 3 yo te chwazi 3 chak direksyon yo pral pase nan yon konkou tyen lye de grand oral m di l konsa e moun sa yo pral chwazi se ministè la e la direksyon jeneral Moun ki te nan kabinè m, pa egzanp, ki jodi a chèf kabinè minis ki la a, men ki te nan kabinè m, ki te reprezante m nan kabinè m nan konkou sa a, ki aktyèl chèf kabinè le minis ki è la a prezan. Pou nan ka David Celestin an, ki se yon loreya, ki yo revoke l kounye a, yon loreya, yon jèn gason loreya, e mwen tou senpleman kwè se yon erè. Mwen kwè ke si Ariel Henry te konnen se te yon jèn ki patisipe nan yon konkou, paske nou pale de sa, mwen konnen ke Ariel eksprime ke li trè apresye sa. Ou wè, mwen kwè ke se yon erè. Apre sa, yo ka raple tout lòt moun, yo ka gen de rezon pou yo raple de moun. E de anbasadè ke Jovenel Moïse te nonmen pa Rete. ke Jovenel Moïse te trè apresye, yo ka raple yo, se nòmal, sèt yon nouvèl ekip ki gen dwa genyen yon nouvèl politik diplomatik. E mwen pa, mwen pa fòseman wè kòm yon chas o sòsyè. Mennan, e si yo vle fè l konsa, se zafè pa yo, se de jèn, gen ladan yo ki genyen 30 an. genyen ki gen 20 setan ki te direktris anndan ministè a de direksyon pa egzanp genyen ki genyen 33 men mwens vweman mwens ke 35 an nan sou chwazi antre nan batay kontre lè jèn sa se ou ki ka fè chwa sa a paske esperans de vi yo e rès tan yo te pou yo viv anpil wè e de tout fason yo menm tou yo pa dwe antre nan politik revanchat nèspa, kont oken pouvwa, e lè yo menm yo gen chans pou yo sou pouvwa a. Mwen vrèman panse ke nan ka David Celestin an, c'est une erreur. Se tou lè, men se yon kamarad pwomosyon li gen nan tou lè? Kiyès? David. Non, David Celestin se ton jèn, se yon jèn nan 34 nan gwoup, e anviwon 40 ki pase nan konkou. Non, mwen de kiyès wap pale? Ou konnen misye? Se de kamarad de pou moussa. Ah ok, wala mwen m pa konnen yo. Se avantaj ki gen se ke 1 m pa konnen yo, m pa konnen kiyès se kiyès ladan yo ok. E men m konnen ke te gen anviwon 40 jèn ki pase nan konkou ki al nan palè nasyonal prezidan an ba yo lèt dafektasyon yo nèspa an nan palè nasyonal. Moun sa yo pa gen parenn yo pa gen marenn. Yo pa t gen yon senatè dèyè yo. Se pou la premyè fwa nan diplomasi a, ou gen anviwon 40 jèn ki kite Ministè Afè Etranjè san yo pa gen parenn marenn, epi y al sèvi peyi a ayè, y al sèvi peyi a nan sèvis ekstèn nan diplomasi a. Se premye fwa. E youn nan loreya yo, jan m di w la, yo revoke l. Mwen kwè ke se yon erè ki fèt, nan ka David Célestin an patikilye. Mwen pa vle kwè se yon chas o sòsyè. Mwen kwè ke si le premye minis ki la e kap dirije gouvènman an plas la, si l te konnen l pa tap fè rapèl sa a. Se sa m vle. Paske m kwè ke politik la gen etik ladan l tou. M pa kwè m ka nèk rete konsa m panse ke premye minis lan pral di paske konkou a te fèt sou Jovenel Moïse avèk Claude, ban m voye jèn yo ale. M pa kwè sa. Donk mwen kwè ke son erè ki fèt e ke yo te mèt raple tout moun men 34 jèn sa yo ki al nan diplomasi a sou baz konkou, yo pa ka raple yo, yo pa ka revoke yo. Si yo gen, dayè yo poko gen dezan, si yo gen twa katran, se nòmal. Wotasyon menm se yon pratik diplomatik li ye, transfè, rapèl, etsetera, se nòmal. Yon jèn sa yo poko genyen, yo poko genyen. E de zan. Donk gen k poko gen 1 an e demi. Bon, antouka la nou konprann. Ann al an Repiblik Dominikèn non paske e non sèlman w pote mouvman kesyon Jovenel Moïse, yo wè w kòm moun k ap defann Jovenel, l'autre Jovenel ou le ou son successeur. Men talè w ale w ban nou kesyon sou sa wi paske fò n konn bagay yo klè, fò n di verite. Mentnan e Repiblik Dominikèn chasse aux sorcières yap chase ayisyen e de tanzantan ou entèveni e yo wè w kòm anpil moun pa vle wè Claude Joseph nan an Repiblik Dominikèn menm si gen moun ki vle wè l tou mentnan kounye ou menm lè w tande sa yo kisa sa di w e kisa w konnen anplis ke nou menm nou pa konnen de sa kap pase an Repiblik Dominikèn. Bon mwen panse ke yon peyi paka konstwi yon identite de peuple e sou rayisman Ayisyen. E mwen kwè ke genyen yon anti-ayisyanism, gen yon rasis sistemik kont Ayisyen ki trè pwononse an Repiblik Dominikèn, e lakay, pa egzanp, iltranasyonalis yo, e gouvènman yo konn sede a presyon iltranasyonalis yo. E mwen kwè ke mwen menm pa egzanp mwen travay pou de bòn relasyon ant Ayiti, Repiblik Dominikèn e jiska mentnan mwen kwè ke e Ayiti avèk Repiblik Dominikèn dwe genyen de trè trè bòn riv sa yo mwen kwè ke fòk nou denonse yo e mwen menm mwen e pran desizyon pou m denonse yo. Mwen pran desizyon pa egzanp e e e se pa pandan m minis lan fòk tout moun sonje sa se se pa se pa pandan m pa minis ankò a se depi lè m te minis e. M al an Repiblik Dominikèn e youn nan bagay ki te make pasaj mwen, opwen ke iltranasyonalis yo, pandan minis afè etranjè, an 2020, iltranasyonalis yo te mande pou yo deklare m persona non grata pandan m minis afè etranjè, se te di nan de rankont ofisyèl, laprès, gen plizyè atik ki soti sou li an Repiblik Dominikèn e an Ayiti dayè, ke fòk ofisyèl yo sispann pale Ayiti ak Ayisyen mal nan diskou ofisyèl yo. E sa vle di ke sa w rele de naratif negatif sou Ayisyen e ak Ayiti. Donk fòk yo sispann avèk bagay sa yo. Donk m te di sa an Repiblik Dominikèn, bagay sa a te fè yon tole o pwen ke entènasyonalis yo te mande pou mwen pa pa t rete an Repiblik Dominikèn. E lè sa m pa t okipe yo, m te fè de semèn an Repiblik Dominikèn, mache nan konsila yo, gade pèsonèl yo, etsetera, etsetera. E m te di sa non sèlman nan rankont men m te di sa de fas a fas avèk Abinadèl dans le palais même que là où j'ai été reçu nan palè a pou m te di vwala men men pozisyon m. Donk e jodi a sa k ap pase Juan Bosch la pa egzanp mwen kwè ke li endezirab. Ayisyen yo travay, y ap mande salè yo ou vini bon efektivman yo manifeste donk mètnan kounye a y ap antre lakay moun yo Wè fè de kòm si vrèman pèsekite moun yo, strese moun yo, twomatize moun yo, kouri dèyè yo nan tout lari ayisyen yo mwen kwè ke e se de vyolasyon grav e de dwa zimen e mwen te panse ke fò m atire atansyon kominote entènasyonal la sou abi sa yo ki ap fèt an repiblik dominikèn donk se yon batay ke mwen gen se pa pandan m pa minis ankò kontrèman avèk de moun ki petèt ap swiv mwen kounye a men se depi lè m te minis mwen te gen de pozisyon konsa e a on pwen ke e te kòmanse genyen m te kapab di antre Repiblik Dominikèn e mwen menm oubyen minis minis afè etranjè la de ti tansyon e entèvansyon m pandan minis afè etranjè sou kesyon rivyè masak la e paske mwen kwè ke yo pat gen dwa yo pa gen dwa fè nou enjonksyon pou nou kanpe travay pa nou priz ke nap pran an alòske yo menm yo pran 11 priz sou li bagay sa yo te kòmanse fè M te kapab di otorite dominikèn yo gen ti pwoblèm avèk mwen. E pou Lèzetazini? Ou gen reyaksyon pa rapò a la depòtasyon masiv dèz Ayisyen? Byen si, byen si. Mesye, m ka fè w, m ka fè w, m ka fè w konfidans. E bon, kòm tout moun ap tande la a, e lè m minis afè etranjè a, genyen, m bliye kiyès ki te responsab kesyon emisferik yo, se kòm sonje non l m ap di nou la a, Minis afè etranjè e nan yon moman difisil kovid e ke yap rele mwen pou ministè afè etranjè bay otorizasyon e pou yo depòte moun mwen di non moman pa pwopis e mentnan kounye a se avèm responsab la e misye eklate pale a sou moman lè misye wèm kanpe m pa dakò li pase pa jout. e se jout ki pral definitivman se la primati ki pral regle kesyon sa yo ò se nou menm ki te konn regle yo alò fòm sa se c'est une histoire e a rakonte petèt m pa janm di l se premye fwa m di l men mwen pat janm te dakò avèk kesyon depòtasyon an mas yo mwen pa ka kanpe fas avèk de peyi ki vle òganize kesyon imigrasyon yo sa li fondamantal menm pou la repiblik dominikèn Se pa se enpòtan pou peyi a gen kontwòl, fòk otorite yo gen kontwòl peyi yo an matyè de migrasyon, de souverènte. Mentnan mwen toujou kwè gen yon jan sa fèt antre lèzami. Pa egzanp, nan sitiyasyon ke nou ye la a, nou gen dwa pa kapab resevwa, oubyen nou te ye nan kovid la, nou pa t ka resevwa. Se sa k fè dosye sa a pral dezòmè deplase di ministè dèzafè etranjè. N'est-ce pas? Pou l'al nan primature. Paske je te, quelque part, yo konsevwa m kòm yon rebèl ki gen kapasite pou di non. E menm si l'ap koute m, l'ap koute m djòb mwen. E la m pa di ke jou te sede ak presyon non, se pa sa m di. Men mwen di ke le dosye definitivman deplase du ministère des affaires étrangères, l'al nan primature e primature pral regle l. paske chak fwa e otorite yo rele mwen mwen toujou genyen yon mè ekoute donk se pa le moman eske nou kapab pran donk e w ap konprann w ap konprann dinamik la sètadi ke sètadi ke si l pa yon ni lòt se ou byen se li a presyon se ou byen li antouka se pa sa non se pa sa m di men mwen mwen tou ke le dosye paske mwen m ta fè tèt dosye a te te deplase Bò kote m lan pou l ale. Men ta sanble gen plizyè ti ensidan paske mwen aprann ke nan menm paske nan pale de ensidan ou di non paske yo te vle ke w di wi e finalman yo deplase dosye al avè l nan primati m aprann tou te gen yon fòm de m pa konn si m ta ka rele sa clash antre ou menm lò te minis afè etranjè e yon anbasadè fransè Ki sa sa ye egzakteman, si sa te egziste vrèman? Wi, wi, efektivman, te genyen, te genyen, te gen plizyè ensidan. E mwen sonje ke anbasadè fransè a, li fè 2 deklarasyon sou kesyon eleksyon nan peyi a, mwen konvoke misye nan biwo m. Misye di m li Jakmèl, li pa p ka vini. M di ke kèlkeswa lè li ye a, mwen menm m ap tann ou nan biwo m jodi a, ou oblije vini. Donk, efektivman, misye rive a sizè. Jeneralman, m konn kite biwo setè, uitè, se pa grav. Misye vini a sizè, epi m di misye, koute, anbasadè nou genyen lakay ou a pa ka fè deklarasyon sa a. Poukisa ou pran le malen plèzi pou ap fè de deklarasyon sou de kestyon de souverènte nasyonal? Misye di m bon, etsetera, se pa nan sans sa. Men lanbasadè, misye kòmanse ap wouji, paske m ap pale avè l, m ap gade l nan zye, l pa ka gade m nan zye. E pi misye pral, m ta kapab di, e m konnen bagay sa pral fè misye fache anpil, misye pral rele anbasadè nou genyen, e pa nou an, ki an Frans lan, pou l di ke li panse ke atitid mwen parapò l, m ap deklare l persona non grata. E bon, m te rasire misye, m di misye non, Se pa ke m ap deklare w persona non grata, m pa ka fè l san prezidan an, men ou oblije konpòte w. E misye pral konpòte l. Men lè prezidan an mouri, pa bliye ke Lafrans genyen, te gen gwo pwoblèm avèk Jovenel Moïse, men patikilyèman de kesyon denterè. E lè prezidan an mouri kounye a, misye pral pran revanch li parapò ak mwen. E lè sa a m pral reklase misye ankò. Se yon rankont ke Core Group la fè. E te genyen Madam Lalime ki te chita nan mitan an e le ministre, le premye minis dezinye ki chita, mwen menm avè l nou chita prèske menm kote men Lalime, Madam Lalime separe nou. Epi misye pral fè de deklarasyon pou l montre ke se Ariel ki sipoze la a etsetera e l ap fè yon seri de konsiderasyon. M di misye koute, misye di m, m di misye èske sa, deklarasyon sa ou fè la a se yon deklarasyon Ou menm pèsonèlman, oubyen se peyi ou? M di se la pozisyon de la Frans. Misye di m se la pozisyon de la Frans. M di se pa la pozisyon di pèp ayisyen. E m di misye fòk ou kanpe avèk hèn ou an. Ou pa t tò renmen Jovenel lè l te la. E m konn tout sa nou te konn ap fè. Men Jovenel mouri kounye a. Il fò sese. Fò stope sèt afè a. E monchè m te vrèman klase misye e mwen konnen ke se te bon moman pou misye te pran revanch li paske te gen te genyen yon vid de pouvwa e misye pral pi alèz efektivman avèk Ariel nèspa ke mwen menm paske dayè dayè yo te gen yon ti non yo te ban mwen e nèg lafrans yo men patikilyèman e anbasadè sa m pa bezwen di ki non men se yon non de rebèl yon nèg ki rebèl etsetera. E un peu arrogant donc yo di man. Maintenant si se des etranje ki di w arogan konnen li bon. Paske etranje yo pa ka konprann ke yon ti nèg nwa etc e pou la plupart kanpe devan yo ap di yo ou pa ka fè sa a nou pa dakò avèk ou. E fò erezman te gen yon prezidan ki te yon rebèl tou. Jovenel Moïse. Donk lè Jovenel Moïse okouran de ensidan sa yo, misye sipòte m a san pou san. Kontrèman avèk la pozisyon ke m te pran pa rapò a Repiblik Dominikèn nan, Ariel Henry ta pral voye yon emisè ki pa metrize dosye a, etsetera, ki ale. E pou al mande padon, e pa bliye non, m fin pran yon pozisyon parapò a Repiblik Dominikèn pou m di ke se vre Ayiti gen ensekirite men Repiblik Dominikèn chaje ensekirite tou. A raple ke pèp ayisyen an, anfen la grand majorite te sanse dakò. Dakò avè m. Men Ariel voye yon yon emisè pou al mande padon, Dominiken yo padon. E e. Efektivman, e lè sa a, Dominiken yo tou pral fè des enjonksyon, pa egzanp, pou yo konfòtab, fò m pa ta nan gouvènman an, etsetera, etsetera. Donk, pou mwen menm, mwen panse ke gen moun ki pa konnen, men pozisyon, e kòm gen istoryen k ap ekri sa, kòm gen istoryen ki te la, ki gen archiv, E les historiens sont patients. Mwen menm particulièrement je suis patient. E lè yon moun ap di ke eske se yon politik etranjè a 2 pwa 2 mezi? Non. Mwen menm mwen toujou kanpe fas a tout sa ki entolerab ke de reprezan. Paske mwen pa imajine pa egzanp notre ambassadeur qui est en France ka pran de pozisyon sou de kestyon de souverènte Lafrans. M pa ka konprann ke Lafrans ka pèmèt li, li menm, nenpòt ki moman pou l fè l. E pa Lafrans sèlman, nenpòt ki peyi. Bon, an n rantre sou si non. Claude Joseph gon pati politik, ou patou e ayè, nan tout departeman, w ap mache. Kot kote w prale? Sa k pase? M pral nan peyi a, paske sa k pase, kòm m di w, se yon nouvèl pasyon ke mwen devlope, pasyon pale ak peyizan yo. Paske gen de kote m rive ou wè moun yo tèlman vrè, sensè e fran avèk ou, ou wè donk ou chita. Pa egzanp, m al nan dezyèm seksyon kominal Mamon, Ench, mwen chita anba mango a, n ap pale avèk peyizan yo. Mwen te santi m byen paske mwen menm se yon nèg ki leve nan abitasyon tou, ou wè, de bitasyon jan yo rele l la. Donk sa vle di ke mwen konprann sa. Donk. Oubyen l pral sipòte yon kandida a la prezidans. Bon, premye bagay map di w, m se yon nèg ki youn nan karakteristik sa w ta kapab rele ekonomis yo te ka rele yon resous ra an politik se lwayote. Mwen menm mwen trè lwayal, mwen lwayal ak ekip ke mwen ladan. Sa vle di ke ekip jèn gason, ekip jèn fanm, mwen lwayal ak koz prezidan an. E moun ki ka pote koz prezidan an mye a se li menm pou n sipòte. E mwen pa yon moun ki fou, ki kwè ke euh. Men vous êtes porteur de la cause du prezidan et premye minis. Non men tou kòm, tou kòm, tou kòm, tou kòm sa fam, tou kòm sèten, sèten alye e du prezidan Moïse gen moun ou pa tande men ki vrèman pote a kè e le dosye de jistis ou pa tande yo. Et du président. Yo pa menm konnen yo non. Donk, men, bon, ekoute, ekoute, jodi a yon moun pa ka di madan prezidan an pa pote dosye jistis prezidan an epi de lòt dosye de. Èske w vle di an klè ke votre équipe, wè, pral sipòte la, la dame du président à la présidence? Non, ekoute, mwen menm, mwen di w, sa ki, sa ki enpòtan e jodi a, mwen kwè ke tout moun se sou li yo fokis, se kesyon jistis pou prezidan Jovenel Moïse. Mennan, gen yon dimansyon politik ladan l efektivman, paske blokaj ki gen nan kesyon jistis la se yon blokaj politik li ye. Se le premye minis aktyèl ki bloke kesyon ankèt la. Mennan, si se politikman pou nou debloke l, donk se òganize nou pou nou debloke l politikman. Pou nou debloke l politikman. Men nou konnen, pa egzanp, lè manèvre ki ap fèt pa egzanp jodi a e pou bare tout altènativ vyab men e mwen kwè ke se pèp la ki genyen e le dènye mo. Donk an rezime PM nan pa pa p siksesè prezidan Jovenel se petèt sa fam. Anfèt gen moun ki wè w kòm on lotre Jovenel Moïse paske yo di sa Jovenel Moïse t ap di yo oligak kowonpi fòk sa chanje yo wè w ap pote l E yo di ou pa egare paske yo wè koulè vert sa ki sou ou la, yo wè ou ap ede pasi pala. Mentnan eske, eske a un moman done, e si le besoin se fait sentir, koz ke ou atache avèl wap defann nan, si l mete ou an sitiyasyon e ke se ou menm menm, ou byen se yon manb nan ekip ou ki dwe pote koz Jovenel Moïse lan, Èske ou deside pou ede? Eee Sa m kapab di w? Janm santi l te a. Ou konnen sou jounalis ou ye, w ap chache pawòl nan bouch mwen. Men, men, e sa m ta renmen di w, Kanpàn, e Val, jodi a genyen yon nesesite pou genyen yon lòt pwojè de sosyete. Avèk de moun ki eseye, ki pwobableman pa satisfè totalman men ki eseye men ki fè de diferans ou pa ka pran de zamatè jodi ya paske leta nou nan urjans nou pa ka antre nan leta avèk de zamatè donk nou bezwen de moun ki kapab ki konprann ki gen dimansyon de zanje e mwen kwè ke jodi ya li fondamantal pou nou reflechi ansanm Mwen mwen kwè ke se refleksyon ansanm nan ki pou akouche yon bagay. Se sa k fè an Ayiti pa genyen de pati politik, gen de zòm pati pou laplipa. Gen kèk pati politik men se de zòm pati. Nèg la kandida alaprezidans li monte yon pati politik, li fè tout moun ap mache dèyè l. Pa genyen de kondisyon demèjans anndan pati politik yo pou jèn gason ak jèn fanm yo emèje pou yo de lidè tou. Yo vin de veritab suivè e yo pa konn sa k ap pase. Donk w ap wè ke Isit, se yon kote, se yon peyi ki gen anpil òganizasyon a bi non likratif, se mawon y ap mawon òganizasyon politik yo. Paske anndan òganizasyon politik yo, ki ta dwe anime lavi politik an sosyete, pa gen dè kondisyon demèjans. Jèn yo pa rantre ladan yo. Lidèchip yo se dè lidèchip pèsonèl e pèsonalize, endividyèl e endividyalize. Donk, moun yo mawon. Donk ou bezwen yon veritab pati politik kote efektivman se yon lidèchip kolektif ki genyen. Donk e a se nivo evidaman mwen menm avèk anpil lòt jèn gason ak jèn fanm n ap reflechi ansanm pou nou gade ki sa nou kapab ofri. Kòm nouvèl estrikti sa rele PM? Non menm pa pale w de estrikti. Mwen di yo nap reflechi ansanm. Koman l ka rele PM? Bon, antouka, ann ale, si se pou ede PM, si w vle ede, ede. Bon, mentnan, Doktè Claude Joseph. Ede pou al ede. An fèt, m poze w de kestyon. Ou montre ke lesansyèl se pa detre kandida. Nan, ditou. Ou montre ke moman pa moman pou angaje w pou soutni on kandida, paske se pa sa ki gen la a. Men ki twazyèm posiblite ki egziste si gon eleksyon k ap fèt demen? Ebyen premyèman sa m dwe di w se ke Ariel Henry pa sou òganize eleksyon. Dayè li gen yon langaj eleksyon, li genyen de lòt moun k ap pale de lòt bagay. Donk Ariel Henry kwè ke l gen yon manda prezidansyèl. Donk li pa sou òganize eleksyon. E lè sa a fòk nou kesyone monte vètijinez ensekirite nan peyi a ak kidnaping. Apre prezidan Jovenel fin mouri gen anpil anpil kidnaping, ensekirite a vin ogmante e ensekirite a se yon ekskiz pou pa òganize eleksyon. Donk fò nou mande tèt nou a ki pwofit, n'est-ce pas, l'insécurité dans le pays? A ki pwofit l'insécurité? Donk, mwen kwè ke li pwofite a ekip an plas la, ki kwè ke fòk yo rete la nèt, pou yo pa janm òganize eleksyon, donk, pou yo pa bay pèp la posiblite pou l chwazi. Paske pèp ayisyen an li bouke, li vle li menm pou l chwazi, yo prè pou yo chwazi de moun ki pou dirije yo. Donk, mwen kwè ke jodi a sa k ap fèt la efektivman, se pou Ariel Henry pa janm òganize eleksyon, mete dispozitif yo an plas pou eleksyon pa janm posib. Ou di mwens pale yon pawòl ke eleksyon pa posib. Ok. Jodi an, prezans PM Claude, li, ou sot anonse l ke ou deside echanje avèk anpil moun nan peyi an. Eske les jovenelistes de coeur, moun ki eksprime yo piblikman, moun ki pa di sa yo panse tou, men ki kenbe l, ki di Jovenel Moïse asasinen paske li te bezwen kase yon sistèm, petèt strateji li te itilize yo pat bon. Mentnan, ou rive yon kote, w ap defann koz sa a. E Jovenel Moïse di, fòk tout moun gen menm wol nan sosyete an. Kounye an, ki posibilite selon w menm ki egziste pou ke ou menm oubyen lòt moun nan ekip ou oubyen tout ekip ou ka transfòme les jovenelistes en electorat. Ki posibilite ki gen pou nou fè sa? Bon, alò, genyen, genyen yon, wè lè w nan lwès men patikilyèman nan Pòtoprens ou viktim de kote w plase a. Petèt s on, s on, s on sendwom, sendwom de, de s on konfò oubyen de kote w plase a. Moun yo pa rive konprann nan ki nivo Prezidan Jovenel Moïse est aimé menm aprè sa mò e men patikilyèman aprè sa mò donk nan tout peyi a. E mwen kwè ke genyen anpil, anpil, anpil joveneliste menm si yo pa rele tèt yo konsa se de moun ki te, mwen al Bahamas pa egzanp mwen wè, se yon fenomèn, se yon fenomèn jan moun yo ap pale de Prezidan Jovenel Moïse Gen moun ki kap di ke sèl sa yo te swete se pou yo te manyen Prezidan Jovenel Moïse yon fwa sèlman. Mwen mwen rankontre plizyè moun kap di menm bagay la. E e e mwen vle felisite, remèsye akèy ke m te resevwa Bahamas e moun ki te ede nou nan peye biyè davyon etc nan Bahamas, moun ki ede nou nan kesyon otèl etc. Se t on bagay ekstraòdinè fason ke yo te akeyi nou nan nan Bahamas e fason ke yo te ede nou tou. E sa li fondamantal. Jan m di w la genyen genyen anpil anpil jovnelis nan nan peyi a. Genyen anpil moun ki te renmen Prezidan Jovenel Moïse e ki toujou renmen l. Gen anpil moun ki atache a la koz di Prezidan Jovenel Moïse e ki kwè ke misye t ap defann on bagay. E lanmò misye menm eksplike se paske misye te an pòtafo avèk yon sistèm konwonpi ki etabli plis kò l nan Pòtoprens ki fè ke misye mouri. Donk, m vle di w ke genyen anpil, anpil, anpil jovnelis. Byen! Mèsi anpil Doktè Claude Joseph. E nou sanse ap tèmine. Martine Moïse. Lap kandida la prezidans ou pa? Bon m pa ka reponn pou li pou ansyèn premyè dam nan men pa bliye ke li te di l li te di li nan pa bliye ke li te di li nan nan laprès m pa konn si sa toujou de miz Men ekoute se t on pwojè enteresan si lansyèn premyè dam ta jije enpòtan pou li pote l kandida e paske mwen kwè ke li viv ansanm ak prezidan Moise rèv rèv rèv sa a e rèv chanjman an e li konnen kisa prezidan Jovenel Moise te vle plis ke tout lòt moun donk mwen pa wè anyen ki mal aske Madam Martine Moise ta kandida a la prezidans. Si m byen konprann PM ou gen anpil tan li pou pale politik avèk premye dam nan? Nou jeneralman pale chak fwa ke gen yon bagay swa mwen menm m ap fè e gen yon bagay swa mwen menm m ap fè oubyen de lòt moun. ap fè nan kad, m te kapab di kesyon jistis la, nou toujou pale sou kesyon sa yo, men vreman m pa wè fokis li jodi a sou yon kesyon politik. Mwen wè se yon moun k ap, m ta kapab di, ki ap soti, ap aprann soti nan sitiyasyon Twoma, wè, twomatize, yon moun ki twomatize. E mwen wè se yon moun k ap geri tèt li, oubyen m ap, m konprann ke se yon moun k ap geri tèt li. E mwen wè se fokis li se sou fanmi li, se sou tèt li. Men m pa sèten ke nou janm pale, m pa sonje nou janm pale de yon pwojè de kandida, oubyen yon pwojè politik. M pa janm tande. Genlè premyè deklarasyon l lan se te yon fopa, ou yon pike devan. Non, non, non, non, non, non. Sa se li menm ki pou. wè sa mwen menm pèsonèlman m paka wè sa e paske pa bliye non e objektif la se pa pou touye prezidan Jovenel Moïse sèlman se egalman pou m ta kapab di dekredibilize pwojè l yo efase eritaj li e atake fanmi l madam Moïse gen dwa ta ka panse ke Moun yo p ap rete la. Donk y ap avanse sou li, etsetera. Donk, an nou di petèt li gen yon estrateji ou pa. Men sa ki sèten, se ke si li vle deside pote l kandida, se yon pwojè vyab. Se yon pwojè enteresan. Trè byen. Mèsi anpil, mèdam, mèsye. Paske n ap swiv Doktè Claude Joseph, nou te trè kontan paske w te vin ede. E donk ou te vin patisipe, e donk ou lanse apèl e ke tout jèn ki ka ede, les jovenelistes ki vle ede, pou tout moun ede. Mèsi anpil paske ou te aksepte echanje ansanm avèk nou. Se mwen pou remèsye nou mesye, mwen wè jodi a GPPC pa la, men ekoute pa genyen okenn diferans paske se sa ou rele lè mèt la byen fè elèv yo hein, men se vrè e mwen remèsye Scoop FM ki Youn nan radyo, nèspa, ki kenbe, m ta kapab di, kesyon batay pou Prezidan Jovenel Moïse jwenn jistis la. Donk, depi nou envite m, depi l posib, m ap fè yon rive. M pa fè. E menm si n envite Ede, Ede ap pral pale de. Depi ou vle nou ede, n ap vin ede.